Pou ki rezon nou pa viv, nou pa an sekirite? Se kòm si n ap viv nan yon peyi ki pa gen dirijan, pa gen moun k ap dirije peyi a. Sa vle di si moun yo ka asepte nan moman twazyèm sikonstriksyon an gen de mwa l ap viv jan li ye a sè ke pa gen gouvènman, pa gen dijan nan yon peyi. Se sa ke mwen menm. mwen kapab di nan mwen menm. Sa vle di non pa m se Jeovè Delisieu. Non. Ou konn sa fè m pa pè a? M pral ba w rezon k fè m pa pè a. Mwen menm mwen te m te wè ke m te dwe mouri deja. Pou ki rezon? Mwen pa santi m ap viv. Nan laj mwen rive a, m ta dwe gen mwayen lan men m pou m viv. Men dèske m ap viv, m ap manje kredi, m ap dwe machann. Konbyen kob manje kredi m wè m de do mouri men m pa vle mouri vre pou m pa peye machann sa yo. Eske se lan moman ou te aprann ou pran travy. Non m pap bay manti se yon aksidan m te fè se pa nan moman gè a m pèdi ponyèt mwen m pèdi ponyèt mwen avan sa. Eske w nan viv nan zòn nan avèk sitiyasyon sa a? M pa tande sa w di a. Eske w nan viv nan zòn nan avèk sitiyasyon sa kap dewoule la? Enben n ap viv kou si kou sa jan pwovèb la di swa w viv oubyen w mouri oziyen w ap viv men e pa viv w ap viv vre. Menm konnen de nou menm nou viv de chak jou se lè sa nou antre kòb men kòman nou viv pou manje pou nou. Enben mwen vin di ou konnen pafwa ou kapab viv se ansyen moun ki te rekonèt ou ansyen fanmi ki ka voye yon bagay ba ou pou ou viv men avèk lòt moun ki gen ti brasman jen ou ka mennen yo mennen pou ou viv. Ou wè plizyè moun ki mouri nan yon machin e pi yo ala èske ou kapab ba nou yon ti sitè enfòmasyon. Bon yo di m se te machin nan k ap pase a bandi tire sou li. Yo tire sou machin nan, gen moun ki mouri, gen moun ki blese. Se sa ke mwen menm m aprann de sitiyasyon an. Se ki je w rele? M rele Delisle Jean Robert. Sa vle di m ap viv nan twazyèm sikonsisyon an, e nan difikilte pou m manje. Mwen dwe kredi. Men sa m ta voye ba Leta, se senp li ye. M ta di Leta, se swa w la oubyen w pa la. Yo pa pran timoun nan militè. Depi w konnen w gen yon tach, ou pa ka.